Bonjou, bonswa tout moun kap gade video sa jodi a Ou sou chanèl paw la ki se Level Promo Map di sou potko abone avèk chanèl la fè sa kounya pou pa rate youn nan video ki nap lage yo Ebyen jodi a nou vin pale de yon sijè ki trè enteresan Menm jan anpil moun te konnenl deja Blondine kite avèk maril la Bagay la te fè anpil bri gen anpil moun ki te panse se buzz ki tap fèt lè yo te wè Blondine poste avèk D-Perfect. Gen anpil moun ki te panse se buzz kap fèt. Men, fwa sa a se Blondine ki konfime l pou de vrè ke li menm avèk mari l la yo kite. E li menm fè konnen ke gen pwosesis divòs ki ap fèt la pou yo divòse. E daprè sa Blondine fè nou konnen ke se pa mari a kite, se pa li ki kite mari a, se mari a ki kite l. E li menm fè konnen ke li goumen anpil Pou sa pa t rive jiskela. E li fè konnen separasyon sa fèt depi 3 zan. Sa vle di gen 3 zan depi separasyon sa fèt, se li menm ki te toujou ap lite pou sa pa t pran lari, pou sa pa t rive kote l rive a la. E Blondine menm fè konnen ke l ap mande direksyon pou yo ba l yon ti direksyon pou l pase moman sa a. E Blondine konsidere moman sa a tankou yon moman ki difisil, e li menm mande tou pou yo bay mesye a yon ti chans, pou mesye a pase moman sa a avèk respè. Si Blondine ka pale konsa se ke bagay la rèd. Bagay la rèd pou Blondine nan moman an. E nan mesaj li pibliye a, l fè konnen ke li menm antanke yon pèsonalite piblik, li gen obligasyon pou l enfòme fanatik li yo, avèk anpil tristès nan kè l, ke li menm avèk mari l la, yo deside separe. E li menm fè konnen pwosesis gen pwosesis pou divòse. E li di antanke yon moun ki marye, li te fè. fè anpil efò pou l te gade pwoblèm sa pèsonèl, e li menm fè konnen ke li espere ke l ap gade pwoblèm nan pèsonèl avèk soutyen fanatik li yo. Jan nou konnen Blondine toujou sou Facebook fè buzz, men fwa sa a genlè Blondine sou serye e sa genlè afekte Blondine anpil. E sa k pli pi lèd nan pòs la se paske li fè konnen ke li toujou renmen mari l. E li ta toujou renmen genyen menm mari l. E li fè konnen ke se yon bon papa ki renmen pitit li. Li jis fè konnen ke l ap swete mari a me l ap tout sa ki bon paske l ap chache souvni ke yo te gentan pataje pou tout rès vi l. E li menm nan fen fen mesaj la li fè konnen ke pou fanatik li yo respekte chwa a paske yo gen 2 timoun pou yo leve. Li fè konnen ke li menm avèk timoun li yo, avèk papa pitit li a, se toujou yon fanmi. E sa ki fè m plis ri se paske Blondedy mande pou yo èd pou yo ede l priye nan fen mesaj la. E m sonje m te wè Blondedy nan yon entèvyou kote l t ap di konsa se li menm ki fè mari l la vin gen kòb, se gras avèk li menm, gras avèk èd li ki fè mari a vin sa l ye jodi a. E nan yon lòt entèvyou ankò m te wè Blondedy fè konnen ke Se mari a ki fè l pa al travay, paske mari a wè l t ap travay twò di. Mari a di l pou l chita, li menm li pral travay pou l okipe l. E nan entèvyou sa yo, sa pwouve ke Blondine gen plizyè langaj. Se pa yon moun ou ka kouri fè konfyans lè l lage yon mesaj konsa. E se kounye a anpil moun pral wè ke relasyon li menm avèk. D-Perfect la se yon relasyon ki te vrèman. Gen yon bagay dèyèl. Mwen m menm panse ke se pou l te ka fè nèg la wè, ki fè li t ap afiche l avèk Dpèfèk konsa. Gen anpil moun ki te di se buzz l ap fè, se konsa l ye, se pou l ka fè mizik li mache. Men jan nou wè a la, bagay yo gen lè chanje, gen lè bagay yo vin pou de bon kounye a. Mèsi avèk ou menm ki te gad videyo sa a de kòmansman jiska lafen. M ap mande w pou w kite yon like, epi pa bliye pataje videyo a bay yon lòt zanmi w pou plis moun ka wè videyo sa a.